Jodi a m fè ti videyo sa a pou m eseye esplike w videyo Kadilak fèk soti a. M vin moutre w kèk reyalite ki gen anndan videyo sa a. Si se premye fwa w pase sou chanèl sa a, m ap mande w pou w abòne epi pa bliye kite yon like. Lè w kite yon like, ou ankouraje m pou fè plis videyo, e lè ou fè sa, se pa ti kontan m kontan. Avan m kòmanse videyo a, m ap voye yon gwo kout chapo pou Kadilak ki ede piti sa a pwouve talan l nan mizik la. E, m panse Buteau se pa yon atis nou fèk rekonèt paske li te rive chanpyon nan yon konkou Nwèl Karayib t ap fè. E mwen menm se depi apre sa a m te rive fè konesans avèk atis la. Jan Buteau ak nan videyo sa a n ap wè se pa yon ti atis piti paske l fè tout bagay yo byen e fason l chante tou nou wè se yon timoun ki gen anpil avni devan l. Mwen menm depi premye fwa m te wè l t ap chante mwen te wè sa se yon dezyèm Woody Woodboy, sa se yon dezyèm Kadilak k ap vin nan Etchenmay la. Ok nap antre nan sijè dènye mizik la Nan dènye mizik sa a nou wè jan Bitho ap moutre ke timoun nan lari yo ap moutre reyalite timoun nan lari yo Kòman li moutre w li pa kapab ankò Kòman vi a vi a di pou yo Pou tout timoun ki nan lari yo La a li pale nan non tout timoun ki nan lari yo E souvan jan de timoun sa yo ki nan lari a se timoun ki te ka vin gwo doktè gwo ejenyè e yo te ka menm vin prezidan peyi a Fòk ou nou an timoun nan lari a epi l gen anpil kapasite pou l aprann li ka aprann anpil bagay. Men domaj peyi a pa bal chans poul vin reyalize rèv li, peyi a pa bal chans poul ta vin sal ta vle ye nan vil la. E dèfwa politisyen konn menm itilize yo mal pou fè al fè vye zak pou yo ka ba yo lajan, ba yo zam, e lèw fin ba yo zam yo lè konsa ou paka konn sa timoun sa pral devni paske depil gen zam nan menl lap santil chèf. Jan de timoun sa yo se pa sèlman ba yo yon pla manje, se pa sèlman ba yo 10 goud men fòw aprann yo. Kèk bagay ki gen nan vi a. Ki sa m vle di pa la? Pafwa, jan de timoun sa yo, yo vrèman gen anpil bagay yo pa konnen. Gen anpil, gen jan de lòt moun ap viv yo pa konnen. Pafwa, timoun sa yo se timoun ou ta dwe pran pou vizite avè yo. Al vizite kote gen moun k ap viv nan bon kondisyon, kote moun gen lajan k ap viv, pou yo ka wè kòman yo ta vle ye demen. Paske pafwa timoun nan konn ap viv, li pa gen pyès rèv, Paske pami moun l ap viv yo, se de moun ki pa gen lajan, se de moun ki nan yon ba ekonomi, sa vle di, li vin pa gen yon, li vin pa gen yon anvi pou l ta gen kòb tou li menm. Konsa, tout sa l jwenn, li santi l alèz, paske li pa, li pa vrèman konn kòman kèk moun ap viv. E jan de timoun sa yo, se timoun pou n ta pran mete chita pou ap esplike yo istwa kèk moun ki reyisi, pou y ap gad seri de fim ki te ka apwopriye avèk vi yo. Paske timoun sa yo vrèman bezwen yon gid, paske kote yo ye a, yo pa vrèman gen objektif, yo jis ap viv, paske yo wè yo ap viv, yo jis ap viv. Men, timoun sa yo mande ke nou ta dwe fè yon lekòl avè yo, pou yo aprann kèk bagay ki gen nan vi a. Yon timoun, depi l piti, k ap vann dlo oubyen k ap siye machin, lè yo ba l senk goud, li konn kòman pou l konsève l, pou l manje, epi pou l, pou l, pou l, kòman pou l, pou l fè pou l viv avè l. Yon timoun konsa ki gen, ki konn fè ekonomi, yon timoun konsa ki konn kòman pou l antreprann yon bagay, Pafwa si timoun sa yo jwenn èd nou, yo ka anpil bagay nan sosyete a paske yo vrèman gen kapasite pou yo aprann. E m ap di moun ki gen mwayen yo, si nou ta vle ede timoun sa yo, se pa sèlman kontante nou de ba yo yon pla manje oubyen ba yo yon ti kòb pou yo met nan pòch yo, men se pito aprann yo kèk bagay. Ap moutre yo de fim ki moutre kèk moun ki reyalize vi yo, kèk moun ki, ki, ki. travay ki vin yon bagay demen. Se sa yo pou nou moutre yo, se egzanp sa yo yo bezwen. Paske kote yo ye nan geto a, se plis nèg a zam yo wè, e yo menm, tout tan y ap grandi, se sa yo t ap renmen ye tou paske yo wè se li moun yo fè pou yo viv. Men fò nou mèye pran yo tou, fè yo al vizite kote gen kèk moun ki reyisi, kèk moun ki gen gwo biznis, esplike l kòman moun sa te fè vin gen biznis la. Sa vle di pou yo ka gen yon ide de vi yo, pou yo ka gen yon ide de kisa yo ta vle ye. E jan nou wè fenomèn ensekirite ap vale tèren kounya, Nan dizan ankò, si nou pa ede timoun ki nan lari yo, li ka pi mal pou nou. Se pitit nou ki pral peye sa. Ou menm k ap gad videyo sa a, si w gen yon ti mwayen, se pa sèlman kenbe l pou w fè moun wè, men, ede timoun yo avè l, ede timoun yo gen yon vi, ede timoun sa yo reyalize rèv yo. Annou pa sèlman rete tann pou se prezidan k ap vin fè, annou menm tou pou nou eseye nou fè yon bagay pou timoun yo. Paske gen anpil moun ki te ka ede yo ki pa ede yo, se paske yo konnen y ap gen bezwen yo apre yon dizan pou yo fè yo fè vye zak. Lè konsa se ou menm ki pral peye sa, se pitit ou ki pral peye sa. Mèsi avèk ou menm ki t ap gad videyo sa de kòmansman jiska lafen, e pa bliye kite yon like epi kite yon kòmantè pou ka di m kisa ou te panse de videyo a.